Kòm kowòdonatè nasyonal blòk avoka a, Mèt Bèna Pyè ki se sekretè adjwen blòk advoka a e tout lòt manm blòk avoka yo, nou te jije l nesesè pou n te pote plent sa a. E pa bliye nou pote yon plent tou kont mesye sa a ki rele Ariel Henry a. avèk minis li yo ki mande pou etranje, pou sòlda etranje vin pile sòl papa Desalin nan la a. Tout moun konnen ke konstitisyon 1987 amande a, menm 87 la tou, li entèdi fòmèlman jan de aksyon sa yo, ke yo kalifye de krim de wot trayizon. Men pa bliye, jodi a. Nou nan yon kontèks difisil, nou nan yon kontèks eksepsyonèl. Nou pa bliye gen koripsyon tou, pa egzanp gen nou pote plent pou Ariel pou koripsyon a minis li yo, nou pote plent lan nan pakè a e nou gen pou nou fè depo sa a pou nou soumèt li avèk paleman an. Paske nou menm nou pap ka dakò. Nou pap janm ka dakò pou blan, pou etranje, sòlda etranje vin pile sòl sa a. Jodi a nou wè se plent map pote, se avoka m ye. M pa ta vle pou nèg yo ta fè mwen deveni yon lòt bagay andeyò de avoka. Paske nou prè nou menm kòm Ayisyen, Mèt Caleb prè pou li fè tout sa k posib e imajinab pou l defann tè sa. Ou pa wè sa ap fèt an ikrèn, ou pa wè sa ap fèt e la Russie, ou pa wè gon senatè Rous e an Russie ki ki di ke li prè poul kite e poul kite sena poul al pran zam, poul al defann peyil, nou menm tou nou prè poun depoze tòch la, si sòlda etranje panse yap vin sou tè sa la a pou vin masakre pèp ayisyen la a, masakre manman nou, papa nou, frè nou, sè nou la a, nou pa gen pwoblèm. Si se yon kout men nou ka bay peyi a konsa, n ap depoze tòch la, nou bay li yon lòt fason. Plizyè plent pote pa gen anyen k fèt. Ki sa k ta dwe fèt pou n soti nan kafou n ye la a? Se Ariel Henry k mete nou la a. Avèk alye l yo, nou t ap soti la deja. M te pale, nou sonje m te di ke mesye dam ki te nan opozisyon avè m nan letan yo, atansyon! Apre asasina ansyen prezidan defakto Jovenel Moïse, ke m pwofite mande jistis pou misye. Fason yo asasine l la, fason yo asasine l la m pa dakò e m p ap janm dakò l. M te di apre asasina sa a, mesye, an n pa siyen akò, paske mwen m p ap siyen pyès akò, an n fè yon bagay lajman laj pou nou retire peyi nou nan sa l ye la a. Yon ekip moun, jenn gason, jenn fanm, yon ekip politisyen tradisyonèl pran tèt yo, y al se yon ekip vye akò, tèt anba, akò kò. Jodi a men sa l ba nou. Pou Ariel Henry san kalite, san dinite, pa wont avèk yon ekip minis ki nan dwòg, ki nan tiye moun, ki nan koripsyon. Yo pa wont pou yo ekri onu pou mandel pou voye fòs etranje la yo pa yo pa sanble yo pa fè istwa solisyon se kisa li ye solisyon se kisa se yon akò lajman laj ki pou jwenn nan peyi a la e nan semèn nan la fò fò tout moun met tèt yo ansanm pou nou kòmanse travay sou li pou nou jwenn li men ou konn sak fè nou poko ka jwenn akò a se vye politisyen tradisyonèl depi 30 an 40 an yo se yo k fè nou poko ka jwenn akò a rezon Se yo toujou yo menm. Poukisa ou menm kòm jounalis eksperimante nou jèn gason, jèn fanm ki la a, yo pa janm envite nou? Poukisa Mèt Caleb Jean Baptiste pa janm envite nou bagay serye k ap fèt pou peyi a? Poukisa se toujou yo menm, apre yo menm se yo menm, apre yo menm ap toujou yo menm? Nou pa janm poze tèt nou kesyon sa a? Yo fin siyen akò, yo retire kò yo, yo reparèt kò yo, epi se toujou yo menm. Sa vle di yo se CIA! Yo se ajan blan an! Se avèk yo blan an de fè tout dil kraze peyi a. Jodi a m lanse yon mesaj bay lajenès ayisyèn. Ki sa mesaj la ye? Rejwenn mwen, rejwenn blòk avoka, rejwenn tout jenn gason, rantre an kontak avè m. Wè nimewo sa a, si yon moun ou konnen se pa bagay serye peyi w ap regle. Si se pa yon bagay pouw vreman rele poun fon bagay la jenès pa rele sou li. Se 37 16 60 75 37 16 60 75 si w pa jwenn mwen wap jwenn yon moun ki pou pale avèk ou pou nou chita pou nou fon bagay poun defini yon bagay pou peyi a. E pou n jwenn yon akò pou n bay pou n retire peyi a nan sa li ye la. Nou an afè avèk la mafya. Nou te gen yon plent ke nou te pote kont mesye sa a yo ki gen dout ke l patisipe nan lanmò Jovenel Moïse ansyen premye minis e ansyen DG pnh Léon Charles. Ou wè plent sa a jiska prezan l lajistis. Yo poko janm rele mesye a pou yo di l anyen paske l te masakre yon ekip militan. pou 2 jounalis ke yo te asasine anlè a nan la boule 12 2 jounalis te asasine la boule 12 mwen te pran kouraj mwen a 2 bwa te gen 2 òganizasyon 2 asosyasyon jounalis ki te kontakte nou nou te fè plent lan mesye menm pou listwa mesye menm pou onè mesye jounalis yo nou janm wè rele moun sa yo pandan ke Te gen yon jounalis ki te sove de jistès. Li te di, men kiyès, men gwoup moun ki te vle fè bagay sa. Ou pa wè lè a kòmanse dejenere, ame di yo pa ka rele Toto li menm. An Toto gen twòp lajan nan peyi a pou yo rele l. M tande yon sèten Monsanto Petit di Toto, an misye gen twòp kòb, sa k fè misye tou pwisan konsa. Li gen kontwòl jij, kontwòl avoka, Kontwòl komisè, kontwòl tout moun nan leta. Se lajan gen, li gen gwo lajan. A vle di Toto twò pwisan. Si gon gè ki leve anlè a few sa, kounya menl atake laboul 12, menl atake Tomasen, li atake tout kote. E yo di Toto se yon bagay gè tèren li te ye, li ye, ki mennenl la. Yo di Toto se bay tè moun lap pran. Poukisa yon moun pa janm rele Toto lajistis? Pou yo mande l, Poukisa? Èske se vre? Èske se pa vre? Omwen, limyè a fèt sou sa. N a konnen èske se yon bagay te lye vre, kòman pou n rezoud pwoblèm nan. A vle di, gran nèg isi ou pa ka tande l. Milyonè isi ou pa ka tande l. Mwen menm m kondane tout nèg ak zam. Depi zam nan ilegal nan men ou, se pou lapolis, popilasyon pran responsablite l avè w. Nou pa nan jungle la. Afè nèg ap rale zam ilegal fè moun pa ka mache a, mesye poze. Men m pa aksepte tou pou yon ekip gran nèg yo site non yo nan dwòg, yo site non yo nan kidnaping, yo site non yo nan moun ki kòm m ta ka di ki bay jenn gason, jenn fanm zam, yo pa janm rele yo chèf gang, yo pa janm rele yo anyen paske yo gen lajan. Se sa k kraze peyi a. Yo gen lajan, yo konnen yo tou pwisan yo ka fè sa yo vle. Men mesye finalman kilè nou menm nap gen valè? Mesye kilè nap gen valè? Ou kwè yo pa konprann sam diw lan? Si mwen menm yo pa janm envitem nan bagay kap fèt pou peyi a paske m pa pral vann pom, m pa m pa CIA, m pa FBI, m pa CIA, m pa toutè nèg yo, m pa nan dwòg, m pa nan kokayin, m pa nan anyen ki louch. A vle di, m pral pale koze peyi a. Mesye, pwoblèm peyi a grav. E sa k tchwe m nan pou m fini, sistèm nan pwisan. Li gen tout afè l. Si pa t gen medya an liy yo mesye, avèk de gran, de jounalis, de medya ki konprann reyalite a. Lè m di w medya an liy pa sèlman, lè m di w medya an liy m plis sot dèyè gen lòt medya tou ki konprann reyalite a, medya tradisyonèl yo ki konprann reyalite a. Mesye, humm, m pa t ap ka pale la non.